Mwen te bay manti nan dcpj premyèman, paske yon manti m t k bay e depi m t ka lage. Men la m vin wè pa gen lage ankò, m bay verite m nòmal. Operasyon Pou fini ak sa pandan fèt fen dane a, lapolis akonpanye komisè Gonayiv la, mèt Gazéus debake nan zòn Dètou Labòd sa w tande a, 3 moun pou pi piti anba kòd, yo akize yo kòmkwa Yo t ap patisipe nan yon gwoup gang ki fòme nan zòn sa e yo bay anpil moun chay pote ki genyen konivans ak lòt bandi nan site endepandans lan. Bonjou bonswa tout moun byenvini konekte rezo enfòmasyon an jodi a se 28 desanm pratikman kèlke jou pou fen ane a fini sonje rete ansanm avè n e se moman pou m remèsye tout moun ki te la ansanm avè n pandan ane a ki pa janm lage sila yo ki retwouve n ak moun sa yo ki kenbe n ki toujou la ansanm avè n an nou ale. E lapolis deside pou mete tout bandi anba kòd kisa k pral fèt nou poko konnen ou pral tande tou temwanyaj ki fèt sou wout nasyonal nimewo 1 an kote yon bis chavire pratikman 20 moun pèdi lavi yo, se sa nouvèl yo rapòte. 2 kidnapè nan men lapolis deside avwe laverite apre yo fin kidnape yon jèn ti gason epi touye l, sitiyasyon sa a lage popilasyon an nan gwo tèt chaje, kisa lapolis ap fè nan koze zak kidnaping lan ak zak banditis yo ki pa sispann repete chak jou Bondye mete. Nou pral fè yon gwo virewon nan peyi Dayiti pratikman pou jounen jodi a, pa bliye rete konekte ansanm avè nou Enfòmasyon ak lòt detay ap kontinye vini sou chanèl la, pandansetan nap mande w abòne ansanm avè n pou kab rete enfòme, Sofia TV 83 gwo rezo a nou di tout moun yon jwaye nwèl epi yon trè bòn ane 2023. Nou prale direkteman o nivo de Gonayiv sitou sou nan kad arestasyon ebyen ki fèt la nou konnen ke o nivo de. e lapolis ebyen nan depatman latibonit ebyen yo ap wè si yo te kapab demantle e gwoup gang ame yo sa pa genyen anpil e minit la kote ke lapolis ebyen o nivo de site endepandans la gonayiv ebyen yo fèk sot mete lapat ebyen sou 3. Men misye li a mi fèt le premye janvye 1988 o Gonayiv epi yo pran ebyen Jonas Kaseyi san 38 an ebyen li fèt nan zòn Labranl ebyen talè a yo fèk arete ebyen 3 prezime bandi sa yo ki yo menm ki ap opere o nivo de site endepandans. Sa ebyen si nap gade e vizaj moun sa yo li gen dwa se yo fanmi yo ki e yo menm ki fè pati de gwoup gang sa yo ebyen ann eseye gade Jimmy montre moun yo imaj yo ebyen nou wè dam sa li rele Elizane Axi ebyen yo aretel nan zòn de Toulabòd ebyen yo ta di ke li menm li nan gang ki ap opere e dèyè a. Genyen tou peril act ebyen aksi ebyen li fèt le premye janvye 1988 ebyen nan site endepandans la Gonayiv epi Jonas Casseus 38 an ebyen li fèt nan zòn Labranl ebyen yo fèk arete moun sa yo kòm bandi. Wi Jimmy nap pouse ak enfòmasyon yo e ensidan trajik su la wout nasyonal nimewo 3 onivo de onivo de Kanaran. Ebyen a pwoximite de Mòn Kabrit, kote ke gen yon bus ki tap sòti nan depatman Sant, ebyen ki tap rann li nan Pòtoprens, ebyen bandi ki ap opere sou wout nasyonal o nivo Kanaran, arive tire sou bus la, yo tire chofè lan, men pandan ke machin lan li menm li kontinye ap fè dega, lal frape, te gen yon moun ki te jisteman twouve o kote de la wout. Enben, bis la antre sou yo e machin nan te pote anviwon 28 moun. Enben, moun sa yo gen anpil ladan yo ki mouri. Pifò nan moun yo ta tonbe, ta mouri. Genyen ki blese. E san konte sa k te toujou sou vwa piblik la. Ki arive viktim. Enben, se bandi k ap opere nan Kanaran. Kanaran, nou konnen, tout moun konnen reyalite a. Mesye sa yo se menm alye ti mesye Izo yo, ti mesye Vilaj Dede yo, ki yo menm Moutanwa al tabli baz yo e kap opere donk anpil moun anpil moun ap swete anpil moun swete kilè lapolis ap finalman jwenn bout mesye sa yo byen ke nou wè souvan lapolis ap entèvni di mit souvan lapolis entèvni mesye yo gon mòd operasyon gon mòd operatwa lè cha lè ti magali parèt yo fon jan e yo an kakò yo aprè cha a fin ale yo tounen se konsa se konsa mòd operatwa yo ye men e nou wè la kote ke e bens. Nan lannwit lendi pou louvri madi maten an la, enben kote ke dram sa ki pase sou wout la, plis pase yon ventèn moun ta sanse viktim de aksidan sila, n ap raple w ki jwenn orijin li kote ke bandi tire chofè la, enben machin nan menm kontinye ki te a tout vitès ki t ap kouri, enben l kontinye al fè pakèt dega, donk se sa ki pase o nivo. Wout onivo Kaanaan nan moman n ap pale la a, enben, yon aksyon ki apèn rive Jimmy. E mwen di l e m fè l. Kòman w konprann nan yon peyi ou gen lajan men w pa ka viv, ou pa gen lajan men w pa ka viv, elèv lekòl pa ka viv, dyaspora pa ka viv, pèsonn pa ka viv nan peyi a? Se yon sèl moun ki alèz, se yon sèl moun ki alèz nan peyi a, se sèl bandi yo, asasen yo, kriminèl yo. Enben, se la a misye pral pran nan bwa kale a. Nèg la gen zam nan menl, la flash nan menl, li tire sou nou, nou riposte epi misye fini pa tonbe. Pwen ba. Wendy fè l. Misye pou tèt pal sil vin an Ayiti nèg yo ap kidnape l. Yep. Donk misye ka petèt bezwen fè buzz, misye ka bezwen, li ka petèt bezwen fè buzz tou, map reponn nèg la. Non pa bezwen reponn li, pa bezwen reponn, pa reponn. Bon balo, m gen plis travay pou m fè mwen menm ke sa m gen pou m tande ak sa m gen pou m di. E sa. Sof ke m klè ak yon nèg, m di yon nèg. Miragwàn direksyon pam nan gran sud la li pap peri ap nèg yo kèlke swa kotem konn nèg yo ye map rive sou yo em gen mwayen poum rive sou nèg yo leta pa peyem ou konn konbyen kòb leta peyem leta peyem 50 mil do 50 mil pyas mwa pase a mte bezwen achte 400 dola ameriken wap tandem lèm parèt nan bank nan avk chèk avèk chèk mwen mte oblije genyen 3 mil 600 dola ayisyen ankò sela yo pi kem pa menm touche 350 dola ameriken chak mwa. E se si e pa mwen menm non lè komisè di gouvènman an jeneral lè mal deyò yon nèg ki gen zam nan menl ki se yon bandi ki se yon asasen sil dakò depoze lèzam nan map aretel men sil pa dakò depoze zam nan lap tonbe. Sa m di w byen e mwen gen yon paken ki ouvè 24 sou 24 e paken pa m nan operasyonèl lajounen kou lannwit. De twa zè di maten n lari, kat zè di maten n nan lari e nou la n ap travay pou n sèvi popilasyon an. Chèf la, M fon rèv. Depi m fè rèv m toujou leve nan maten m esplike moun rèv mwen. Li mèt legliz la m ale m esplike l. Tout lè m anndan la medam yo la depi m dòmi m fon rèv m esplike l. Li pa raple m. Wè jan w dwòl. Yon bagay ou okouran de li, w ap di ou pa konnen l. Tankou ki sa m pa konnen an chèf lan? Konbyen kòb ou te konnen papa Manno bay ou gan? Sòti an pou konbyen kòb li te? Tankou sòti an? Enhen. Anviwon, misye ka depanse omwen antou yon 2000 oubyen yon 2500 dola, m pa konnen. M pa kwè. Li depanse plis. Hum? Li depanse plis. Bon, m pa konn si li depanse plis. Apre tout kòb sa a, sòlda, nou pran nan men l, 50 mil dola nou fè kidnapin nan? Sim misye ala bay nimewo li epi na wè tout bagay tande anbe ok si sim misye nan menm tande anbe ok. Bertha Marcelin ki se madan Black ki ansent men ki nan prizon pou enplikasyon prezime l nan dosye a, di li pa t okouran. Sepandan, li te eksplike bay paran Browon li wè nan yon rèv timoun nan mouri. Men la m vire pa gen lage ankò, m bay verite m nòmal. Istwa a kòmanse avèk manman Browon ki rankontre Lonès Dorival ki gen 19 an nan lokalite Dore, nan Kavayon. E se la a manman ta pral aksepte bay misye ladesant lakay li nan Meyè, zòn Kwadèboukè. Malgre li pa t konnen l, malgre li pa fanmi l. Se pandan mwen kay dam lan, dam lan prezante m yon patnè ki rele Dinado kòm zanmi m. Men Dinado a e koze ti lakay li ki separe avèk lakay la. Nan meyè. Epi dam lan gen yon pitit gason l. Pandan m ap kouri sou yon mwa konsa, Dinado vini, Dinado di m pou n pou n pou n kidnape timoun nan. Mwen menm mwen pa t janm arive dakò pou n pou n fè l kidnape timoun nan. Mwen pa janm arive dakò non. Travay tèt mwen, travay tèt mwen, m vin arive dakò. Pandan mwen vin arive dakò, li vin avèk Black ki se moun k ap vin dèyè timoun nan. Pandan m mennen timoun nan bay Black, Black vin ak machin li, yon kamyonèt, li gen yon kamyonèt tèt vè, li vin pran timoun nan, l al lakay li ansanm avè l. Nan lakay li ansanm avè l, nan demen seri l vini. Yo di li banm 2000 goud li di sim pa al nan peyim li pap bon pou mwen. Mande sak fè sa l di m timoun nan mouri. Poutan misye pat pran twòp tan nan kay la avan li komèt zak sa a. 2 mwa wi. Apenn 2 mwa ou genyen? Wi. Ou te gen zanmi a Black? E pa Black non m te zanmi Adinado men Black toujou vin pase lakay la l pa al a papa timoun nan. L alèz a papa timoun nan. Mesye yo kidnape timoun nan samdi 29 oktòb e deja nan dimanch 30 oktòb Yo te gentan touye l. Dinaldo Augustin di se pa vre, li pa t janm nan konvenk Lones Dorival pou livre timoun nan. Sa Lones ap di a manti, paske m pa konn abitye antre lakay yo. Si m antre lakay yo, se madanm nan k ap rele m Dinaldo, vin pran w ti manje, apre sa al lakay ou. Dam. Misye pa konn antre anndan kay la fasil, men nou toujou chita nan lakou a. Nan wikenn ki sot pase la, manman viktim nan, ki se Madam Elkam Pierre, fè konnen li jwenn pitit li an apre 6 jou pitit la te disparèt. Donk yo masakre pitit li a, daprè sa Benoît Lafontant fè n konnen. Van ensekite a retounen ap soufle pi rèd nan Habitation du Bois, yon abitasyon ki depan de Premyè Seksyon Kominal Monbekosha, kote endividi moun pat arive idantifye tiye ak kout manchèt Roseler Mòd de kwochi, Nord-Est, Benoit, Lafontan, pou radyo Kiskeya. Se Roselin, se pa Roselin, ni Roseline. Se te korespondan nou Benoit Lafontan. Toujou konsènan krim, Leo Bien-Aimé, ki se gran frè polisye Lincoll Bien-Aimé, ki te gen 32 zan, Bandi ak zam asasine 2 desanm ki sot pase la nan Kwadèboukè, anonse l pote plent devan pakè Pòtoprens nan enspeksyon jeneral polis nan e li alète tou OPC kont polisye udmo yo k ap travay nan cha blende yo rele pèp la rele Ti Magali men se Tim ak Gali l e pou gen sanksyon ki pran kont polisye sa yo daprè sa l di ki lakòz li pèdi frè l la. Nan entèvyou l bay Radyo Kiskeya, Leo Bien-Aimé deklare polisye yo te derefize frè l la monte nan blende a alòske polisye udmo sa yo ki nan blende a yo ap pran kòb nan men moun, y ap fè taksi pou travèse moun nan zòn wout nasyonal nimewo 8 lan. Li denonse menas tou li di l ap resevwa apre ansasinay frè l la. N ap tande sitwayen Leo Bien-Aimé. e ki pèdi frè l ki te nan polis lan Lincoln Bien-Aimé, 32 lane, yo asasine 2 desanm ki sot pase la, yo nan Kwadèboukè k ap pale konsa nan mikwo Hervé Noël. Nou menm nan fanmi an ki sa nou fè? Nou mande jistis dabò pou Lincoln Bien-Aimé, epi nou pote plent nan enspeksyon jeneral, nou pote plent nan dcpj, nou pote plent nan OPC, epi nou menm pote plent lan nan pakè de Pòtoprens pou ke lajistis e enspeksyon jeneral polis la. Mete polisye sa yo a dispozisyon lajistis pou li pini yo e kondane yo pou fòfè yo fè a. Paske ou pa kapab genyen frè dam ou, non sèlman ou refize l monte yon cha blende ke l gen aksè avè l, ou pa aksepte ke l monte, 2 ou pran pandan bandi yo ap asasine frè damou an a kèlke 15 a 20 mèt ou pa reyaji an ou gen gwo zam nan menw ou kite yo asasine l jous yo pran kò a jous bandi yo pran kò a nou menm fanmi an nou pa jwenn depouy la pou nou fè dèy la e m panse krim sa e asasina krapile sa ki fèt sou frèm nan se yon okazyon pou Sosyete ayisyèn nan leve kanpe pou l di non, sa pa kapab ankò. Enstitisyon polisyè a se yon enstitisyon repiblikèn ke l ye. Se yon lòt ankò li te fè chwa pou l al travay pou l sèvi peyi l. Gon sistèm de kòripsyon, polisye udmo sa yo k ap pilote cha blende ki pote non Ti Magali a, yo enstore sou wout nasyonal nimewo 8 la, y ap ransone ti machann, y ap ransone komèsan. Y ap ransone chofè e domi k ap soti an Repiblik Dominikèn, chofè k ap soti Forèdèpen, chofè k ap soti Tyòt k ap peye antre 10 mil goud a 20 mil goud pou yo pase e menm lè yo pase sa pa anpeche yo viktim anba bal e yo fè chofè dominiken peye antre 500 dola a 1000 dola ameriken selon tay gam e trelè yap pilote a m panse bagay sa leta ayisyen dwe di yon mo ladann twòp paran soufri twòp paran ap soufri kont kòripsyon sa yo enstale a ou paka gon enstitisyon ki la pou pwoteje e sèvi epi li menm ankò li patisipe nan asasine pwòp frè dam yo. Se pa enstitisyon non polisye udmo ki toujou nan char blende ti Magalie a ki te la le vandredi 2 desanm 2022 a apa nan maten. Fòk enspeksyon jeneral idantifye polisye sa yo. Nou pa ka jwenn kwa pou nou fè dèy la. Ki sa Lincoln fè paske li pa aksepte antre nan pati ki vle e ke polisye nan char ti. Magali yo enspore sou wout nasyonal nimewo 8 la, se pou sa yo te vin la. Nou kondane zak la, nou denonse l, nou pran kouraj nou a 2 bra. Fò m di w, polisye sa yo, fòk sosyete ayisyèn nan konnen non yo. Yo deja ap fè mwen menm ki frè Lincoln, ki te patisipe nan edikasyon l pou l etidye sikoloji, yo deja ap fè m de gwo menas. M pa pè yo. Vwala se Leo Bien-Aimé ki se gran frè Lincoln Bien-Aimé, polisye 32 lane sa ki pèdi lavi l, Albuquerque t ap pale konsa nan mikwo n. Genyen tèt kole ti peyizan ayisyen ki fè bilan l nan finisman lane 2022 sa, Nou di se twòp atò, kisa pèp la fè l, l ap peye, n ap mande Pèp lan reveye l pou pita pa pi tris paske je fon kriye bonè. Tèt kole ti peyizan ayisyen di ayibobo pou tout òganizasyon peyizan nan peyi a, tout òganizasyon popilè konsekan, sendika, ouvriye, pwofesyonèl, fanm, jèn, etidyan, patriyòt, anndan kou deyò peyi a, ki wè epi konprann malè pandye sa ki plane sou do peyi Dayiti. Pa dakò rantre nan ranfòse plan lanmò phtk a ap pouswiv nan peyi a pou kontinye trennen popilasyon nan fatra epi fòse entèlektyèl yo pran kanntè pou kite peyi a. Nou menm, manm Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen, nou konstate Ariel Henry, pa montre ankenn volonte pou rezoud kriz la e se sou volonte Madam Lalime li mete kanpe Wo Konsèy Tranzisyon ak pwòp akolit li yo, nou konsidere se nan tenten l ap pase pèp ayisyen an, se tann tan l ap fè pase, popilasyon dwe rete mobilize jis pou nou rive Nan tranzisyon koupe fache a. Viv tranzisyon koupe fache a, viv yon sosyete kote tout moun ka viv tankou moun, aba diktati, aba leta anti pèp, restavèk, koriptè, neglijan ak san kolòn vètebral, aba kò gwoup kap fè enjerans nan zafè entèn peyi Dayiti, pou komite nasyonal tèt kole ti peyizan ayisyen se Origène Louis, Rosemène Valdemar, ak Pierre Marie Louis alò sèm te di mpa dakò ak tèt kole a se sou afè de laj Ariel se pa paske Ariel gen 74 ans ki fè lap fè sa lap fè a dayè nou wè te gen 2 jèn trè jèn ki pase nan paske se pon sèl nivo pouvwa k genyen ou gen pouvwa egzekitif ou gen pouvwa lejislatif e ou gen pouvwa jidisyè gade 50 tièm lejislati nan kiyès ki te ladann Se yon pakèt jèn. Lè n ap gade enstitisyon yo, lajistis, se yon bann moun ki anba senkantan, ki anba karantan. Donk se pa yon pwoblèm de laj e de jenerasyon. Ki laj bò kote pa l Jovenel Moïse te genyen? Li yo asasinen l a senkantwa, senkantkatran. Donk pwoblèm ne pwa fè de laj. Duvalier te rive sou pouvwa a laj disnevan. Se pi chèf leta ki te pi jèn ki te genyen. Nan peyi a Aristide eli a 37 an. Donk pwoblèm nan e pa yon afè de laj. Se yon afè de vizyon. Moun nan li gen dwa granmoun. Gade madam Odette Wafaubrun ki mouri k ban nou dènye mesaj testaman l a 104 an pral kouri sou 105 an. Ebyen se te yon moun ki te trè jèn nan tèt li. Nan sèvo l, nan vizyon l, li te toujou wè yon Ayiti ki dyanm, ki kanpe, yon Ayiti ki ap kanpe fas ak mond lan apati de pwòp kilti li, de tout sa li genyen kòm trajektwa nan istwa. Epi w ap pran yon lòt moun ki gen trant an, ki gen karant an, ki sa yo vin fè? Vin piye peyi a, kase tè leta, yo piye lajan Petwo Karibe, yo piye lajan CIRH, yo vin boujwa, yo vin gran nèg pou tèt yo, epi tout rès pèp lan lage nan mizè. Laj lan e pa laj 74 an ki fè Ariel konsa. Ann fon refleksyon ki pi pwofond sou afè sou afè desizyon moun ap pran. Se pa laj. E pa laj. Odette Wafaubrun se se yon egzanp, se yon modèl. Donk se e pa afè laj. Gen de moun ki gen 30 an, ki gen 40 an, ki antre nan leta, ki sa yo fè? Yo piye l. Alòske li menm li pral mouri a 104 an epi li toujou jèn. Lap pale w de yon peyi li wè kap leve devan l. Lap pale w de lespwa. Alòske de moun gen 40 an yo gentan fin granmoun lontan, yo mouri paske se pou tèt yo sèlman yo te vin travay, vin piye leta.